Sak pase Nap boule Depi ou tande sal balot ke bebe pam pi bèl family rasin Jodi a la mwen nou ka wè jodi a la se mwen menm a marim Jodi a la m pot yon ti jwèt pou nou Anvan m pale nou de jwèt la Map lèsel prezante tèt li paske l gen chanèl youtube li tou. Sak pase sak pase Nou konn sa li ye deja non an se Jorji Joseph Chanel la se Jorji Joseph Map tann abòne nou Map tann like nou So Pral gen anpil bagay anpil bagay E nap kontan sa. Pa bliye timoun, jodi a se yon ti jwèt mwen pote pou nou. Ti jwèt mwen pote pou nou an se ti sivèt sa n ap gade la, nou ka wè l gen plizyè koulè ladan l. Avèk mouchwa sa, mouchwa sa m ap mare zye l avè l. Lè m fin mare zye l avè l epi l ap foure men l, li pran yonn nan sivèt yo, lè l fin pran yonn nan sivèt yo, l ap di m ki koulè l vre. Sil konn koulèl pran an ok li ginyin men sil pa konn koulèl pran an map pase fa nan bouch li ok nou pral kòmanse jwèt la map kòmanse ankò sa tonbe map kòmanse ankò nap kòmanse se mwen kap kòmanse avan paske m pap kite w vin bat mwen sou chanèl la chanèl la se chanèl pam li ye map plen figil kout jodia. Ok m pral komanse avan timoun Map mare zyel an premye Ay Map ma Li pa byen mare tande papa M pa fè zye fò mal wè zye keto Zye a pa fò mal Map mare zyel a Avel ok timoun. Ki sa wèm fè la? Mwen gen mari wap. Gen mari ap mande kisa mwen fè. E map gen. Ok. Mennen m fini. Wap pran youn. E pi wap metel nan bouch ou. Wap metel nan bouch ou. Apre metel nan bouch ou. Metel nan bouch ou. Apre wap dim ki koulèt nan bouch ou a. Mh. E m konnen m gen chans, jodi a e chans pa m li ye. M pran yon ble. Ou pèdi. Ok. Ou pèdi. Son ble li Cassandra. M souse l, m souse l, ba la soti. Li pa ble, blan li ye. Son blan li ye. Ti moun li genyen. Li genyen ti moun. Ok, nou chak la fè l pandan 3 fwa. 3 fwa n ap fè l. Li rete, m rete 2 fwa, li menm li rete 3 fwa pa l la. Li pral fè l pou mwen. Kounye a se tou pa m, li pral mare zye m. Ti moun priye pou mwen poum genyen. Bondye vin wèm genyen lap plede. Poum genyen. Ale maestro poum genyen. Map bale poud nan figu ou kounya. Ma genyen. Map okipe nou. Ma e mwen pa wè ou yon okipe. Mia mkonnen map genyen. Vouzan wè. Mwen m konnen ma genyen tou. Ok bat mare figou anpil. Li bon. Non e m ba yo mache zan. Li bon dja. Ok. Pa gen pwoblèm. Ok. An ale la. E wè gap sal li. Ok timoun nou ka wè. Li met tout la nan vizaj mwen. Kounya se dezyèm pati jwèt la pou mwen menm. Dezyèm pati pam nan pral. Se kounya m pral met. Ou genlè te wè talè a. Ok. Wi m di ou. Kòman m te fè wè? Kòman m fè wè? Ou genlè te wè talè a. Ou mare je w wap di m wè. Eeh li wè. M pa wè, fè m fè wè, fè m fè wè, m pa wè, m pa wè, fè m fè wè. Kounya nou 1 a 1. Nou 1 a 1. 1 a 1. M tap di w m pap kite w bat mwen. Kounya nou chak la rete youn. Pa gen pwoblèm. Dènye sa map fè a timoun. Map pran sanm. M pran tanm. Paske m kite l vin bat mwen sou chanèl la la. Se mwen k pou bat li. A wè timoun. E map genyen. M pap kite w vin bat mwen sou chanèl la la e mwen k pou genyen timoun. Pa bliye non. Pa bliye. Abòne. Abòne. Kòmante. Bay pous la. Tale tale tale tale m pa byen mare. Fom mare l byen e gade ko. Pabye nou gen pou jwenn yon bon feyton sou chanel yo. Kap rele bouzen mechan. Feyton sa vreman bel timoun. M poko vle bay non feyton an m oblije bay li. Na vreman renmen li. Ok timoun sa gou cho konsa. Sa se dènye pati pam nan. Li menm li rete youn. Anmwey sa se dènye pati pam nan. Fom pran sanm pranm tanm. Poum pran tanm. Pou n fè dènye pati a. Ou pa ka twò cho pase m. Ok. Pa vre? Pa gen pwoblèm. E m pa e m pa kwè w ap vin genyen m la. Ok. W ap fouye m ou pran youn ou mete l nan bouch ou. Li fè m imajine mesye m pa ka respire. Si w te renmen ti jwèt la, abòne, kòmante. Ayy, poud la antre nan zye m timoun. Ayy, timoun nou wè? Poud la fin antre nèt. So m genyen, m genyen nèt. E m fèk kontinye genyen l. M fèk, fèk ap genyen l. E m pap janm sispann genyen l. Ok timoun, se konsa ti jwèt la te ye. Si nou te renmen ti jwèt la, pa bliye kòmante, kòmante, map vini yon lòt ti jwèt pou nou ankò. Abòne ak chanèl la. Ok, baww.